Nou jwenn anpil la manchèt wi nou kite sa yo atè nou te fon reyinyon kilè sa nou vini nou atake e pat atake non nal dèyè atake sous matla nèg mwen yo nou kite anpil atè sak gentan kouri kouri wè moun sous matla tap bat kò yo depi se sivil kap soti nan zòn minotri ki pase anba yo rache yo m voye dinozò yo al kote yo nan sous matla yo lage. M tou pran zòn sa. Siw poko fè sa se moman pou abòne avè n nou se sojatv 83 medam mesye zanmi nan 4 kwen mond lan men nouvèl la vitelòm izo ti lapli jeff nan kanaran se kèk pami gwo chèf gang ki pale tou swit aprè chèf gouvènman an fin pran lapawòl nan moman l tap adrese l ak popilasyon ayisyèn nan swit ak mouvman bwa kale a ki deklannche nan tout peyi a gen lòt ki di rete babekyou pou lanse dènye mesaj nan kan bandi yo. Sepandan, nan Vilaj de Dye, sitiyasyon an parèt konplike apre anpil sòlda chèf gang Izo fin pran chaplèt nan men pèp la, Izo lanse operasyon zam pale kote l menase pou l frape trè fò nan jou k ap vini yo la e se tout peyi a ki repandi apre Izo fin pale. Genyen Arab la, patizan zele Prezidan Jovenel Moïse t ap pale ak Busta John lanse dènye batay la, Konseye pèp la ak moun nan dyaspora achte manchèt pou fini ak sa e yo deside pou bay bandi yo repons yo. Yon lòt kote Muscadin pa sispann frape Claude Joseph pale e se anpil deklarasyon kap fèt tribò pa bò nan optik pou jwenn yon vrè solisyon delivre peyi a anba men bandi yo. Medam mesye, zanmi de patou, nan videyo sa mesaj la lanse klè. Kèlkeswa kote ou ye, pote kole, anpeche bandi yo fonksyone, li lè li tan pou woulo konpresè a pase pou de bon. Bousta John ak Arab la, nan moman nap pale a la pote nouvèl la ak anpil lòt enfòmasyon nan nouvèl la kote Izo menase pou frape e gen lòt moun tou ki di yap bare la wout kèlkeswa jan sa ye yap anpeche Izo feraye anndan boutèy papa Desalin nan. Nou se Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an medam mesye rete la ansanm avè n anpil enfòmasyon ak nouvèl se pou koulya la sou chanèl pa w la. Medam e mesye, komisè Muscadin an Ayiti li bay tèt li lòd kèlkeswa jèn k anndan peyi a la depi w soti kay Ti Lapli ou soti kay Izo. Ou soti kèlkeswa nan gwoup bandi ke w soti an, se yon sèl bagay k ap rive w san poze kesyon, Bwa Kale. Nou konnen nan mouvman Bwa Kale a anpil jèn ap kite. Gen bagay k ap pase anndan peyi a la nou pa konnen non. Izo pran kou jis nan zo. Nou konn wè lè yon moun pèdi batay e li menm. Li eseye l ap pale pou l kapab wè kòman l te kapab rekonfòte tèt li. Se pou Izo soti deyò a. Pa gen yon ti grenn jèn ke Izo mete deyò a la, paske gen yon gwoup ki konnen tout jèn yo. Gen gwoup ki konnen tout jèn yo. Nou konnen, sa m ta pral lage a m pa bezwen lage l paske gen de moun ki konnen yo trè byen. Depi w wè yo sòti, yo mèt konte yo chanse. Si se lapolis Pòtoprens ki pran yo, l ap arete yo. Men si se lòt kote, yo mouri frèt. Izo ap rele jèn yo sou telefòn. Pa gon grenn telefòn ki sonnen, ki reponn non. Ti Lapli ap rele gwoup li yo sou telefòn. Pa gon grenn jèn ki reponn telefòn nèg yo non, ki deyò a la non. Pèp la gentan manje anpil moun ke menm nou menm nou pa konnen. Izo tèlman pran kou, Izo tèlman pè lan moman, Izo tèlman pè lan moman, pa wè okenn video Izo pou nap bay moun sa yo oh men Izo pale, men Izo manti ke Izo sòti lan silans li poul sòti deyò an. Lè wap pale se sòti pou sòti. M pa konn si nou konprann. Nèg yo tèlman pè yo bezwen rantre pèp lan, yo bezwen fè pèp lan pè. Paske yo menm yo pa gen solda anko. Neg yo pa gen solda anko. Solda neg yo pran gwo kou. Tout kote solda neg yo te ye, pep la manje yo. Neg yo pat gen anpil solda vre avek yo. Se te neg yo ki te mete ansanm pou yo pran solda Tilapli, solda Izo pou yo voye bay Lamò 100 jou. Sòlda Lamò 100 jou pou yo voye bay Vitelòm Sòlda Vitelòm Dèk gen yon bagay Lamò 100 jou Vitelòm Ti Lapli oubyen Niksonn kouri voye sòlda pou yo vin bay moun sa yo ranfò Se konsa yo te konn fè l Nèg yo pa gen sòlda lan moman Kote yo kache wè y ap fè makak lan Se pè l pè Men si l pa pè ke pou l te soti deyò a. Nou p vle ke pèp ayisyen an konprann. Lè koulèv la touche, lè koulèv la touche l wè l ap mouri vre. Koulèv la vin pi mechan. Mesaj ke Izo voye la, ke Izo sòti deyò a. Manti. M vle ke asire nou medam mesye. Izo pèdi anpil moun. Telefòn Izo ap sone plizyè jèn la. Tout gen ta al nan peyi san chapo. Tout gen ta al nan peyi san chapo. Se lapè ki ka Izo. Se pè nèg yo pè kounya yo oblije ap sòti avèk telefòn pou yap moutre ke yo pa pè manti nèg yo pa gen sòlda lan moman nèg yo pa gen pi fò sòlda nèg yo tonbe lan moman pase nèg yo pat gen anpil sòlda vre lamò san jou pat gen kat pat gen 400 sòlda se ranfò ke nèg yo mete ansanm yon ti gwoup vòlè k mete ansanm chak lè yo bezwen youn yo deplwaye lòt la ale chak lè epi se de timoun 12 13 an wi. Se de timoun 12 13 ans mwen vle ke nou konprann pa pran mesaj izo a o serye se pè nèg yo pè e bon ok bel pale konsa li pa soti nan la rue an e poul soti deyò se yon pil ti sangwen ki kanpe lakay yo nan yon chanm epi yo kanpe mentnan yap yo moutre ok va epa de moun ki mouri kay izo yon pil moun mouri kay izo e se poutèt sa nap anonse pèp la mouvman bwa kale a se sa liye komisè miskaden li menm li menm sa mpi renmen nan komisè miskaden. Yo 2 moun komisè Miskadin pran Nou pap pale anpil Nou pap pale anpil Ed pase li diw depi w wè se bandi w ye E se poutèt sa nap di komisè Miskadin gen 2 moun ki kapab afiche sevre men gen 2 moun ki pa kapab afiche Map di pèp lan pa kanpe sou mouvman bwa kale a Kisa minis jistis lan te di nou? Minis jistis lan pat di se pèp la pou defann li? Kisa ameriken te di nou? Ameriken pat di pwoblèm Ayiti a se pou Ayiti k pou regle l? E pa sa l te di? Sela vle di pwoblèm Ayiti a la se nou les Ayisyen e se petèt sa ke nou menm nou di pou yon èd ta rive pou peyi an fòk li fèt par les Ayisyen pou les Ayisyen. Tou san pli tarde nou pral rantre dirèkteman medam mesye avèk arab la Arab la koman w ye nou salye w frem. Mwen salye ou frèm Busta e mwen salye chak grenn oditè oditris kap koute nou sou Busta John TV. Jodi a frè mwen Busta batay la deklannche DDN, bwa kale a se DDN kel ye, li pa lajounen sèlman li tout nan nwit, bwa kale a li li pran tout vil pwovens yo, bwa kale a se kounya pèp la kanpe sou devosyon l, se kounya pèp la di li pap tande Ariel Henry kòm pi gwo gang ki egziste anndan peyi a jodi a kap vin pale, kap mande pèp la pou yo fè mea culpa pou yo pa kontinye batay bwa kale a. Jodi a nou jwenn yon ekip asasen sou rezo sosyo tou k ap entimide mwen, nou jwenn yon ekip gang jounen jodi a Ariel peye yo pou yo fè divèsyon sou mwen ki di ke o wi m se ekip Magalie Habitant k ap bay manchèt pou pou pèp la pou fè vyolans. Jodi a m ap di frè m Busta, batay ki la a entimidasyon, divèsyon p ap fè nou fè bak. Se yon batay ke nou deklannche. Pou pèp la pa kite okenn lidè, okenn asasen vin fè pòz lidè anndan batay la. Jodi a m wè moun k ap fè pòz, vin fè divèsyon sou mwen, di m se ekip Magalie Habitant ki antre nan mouvman pou nou ka kraze batay. Genyen ki fon pakèt divèsyon sou mwen, ki di m se frè Izo, m se frè Ti Lapli, m se frè Babekyou. Jodi a m konprann ki fistrasyon k ap degaje kont André Michel. M konprann ki fistrasyon k ap degaje kont Ariel. M konprann ki fistrasyon kap degaje kont Rosmila Petit Frè pase lè nou pale pèp la tande nou kote n te di pèp la konsa pa kite Ariel vin la pran la pawòl pa kite Ariel kòm yon asasen ap vin di nou pou nou pa kanpe nan batay bwa batay bwa kale a pou nou depoze manchèt nou manchèt manchèt nou frè m Gustave se li ki pi gwo zam nou. Nou pa gen galil Nou pa gen m one Nou pa gen m 4 mateli konn bay yo men son vye grenn manchèt Nou ka fè pèp la kado se ba li Jodi a m di avèk kominote entènasyonal la dyaspora m yo olye n voye 50 dola ba yon fanmi voye yon douzèn manchèt yon 6 grenn manchèt fè l kado pito pou l delibere tèt li ou menm mateli vòlè kay li depi iks tan aristid te vòlè vye kay ou ekip bandi legal la fè 10 zan Yap piye yap rache anndan pouvwa menm plis ke 12 an privè se te bandi legal privè se te bandi legal jounen jodi ya ekip asasen kriminèl sa yo yo pa ka kanpe pou yap vin di pèp la men sa poul fè lè ariel te konn ap kidnape nou lè izo ti lapli te konn ap kidnape nou gang yo konn ap kidnape nou ariel pa janm pale. Paske se li menm ki mete kidnapin nan la. Jodi a Ariel pa ka vin di pou n fè bak. Aktyèlman la a komisè Jacques Lafontant mete manda dèyè m. Aktyèlman la a Jacques Lafontant kidnapè mete manda dèyè m. Tchoul Ariel kòm li di se sèl a avèk Ariel li rete. Se pise l konn jete ka Ariel. Jodi a Ariel ba l presyon an pèsòn yè aprè midi. Li pa gen ni 2 ni 3, li gen manda a nan men l men l pa rann li piblik. Men m ap ret tann arestasyon yo pou m konnen si m nan kidnapin avè yo, si m konn nan vòlè avèk yo. Operasyon koupe tèt, boule bandi, se lit lan se. Operasyon koupe tèt, boule bandi, se lit lan se. Frè m, Busta, kèlkeswa gang nan, depi l te konn kenbe yon Galil yon jou, lanmò pou li. Yes Alo alo yes ou mèt pale frèm. Depi gang nan te konn kanbe Galil yon jou lanmò pou li epi operasyon bwa kale a fòk li fèt anndan tout bwat anndan tout bwat leta yo fòk bwat bwa kale a fèt nan primati fòk li rive jwenn tout asasen kriminèl tankou Ariel tankou Andre Michel Majorie Michel Rosmila Petit frè. Fòk Bwa Kale a rive nan bank yo, kote lè fanm ou voye yon grenn dola pou yo ba w sa yo vle nan mezon transfè yo. Fòk Bwa Kale a antre kay Bosan epi w l al nan Inibank, Sogebank, tout bank lè yo voye 100 dola pou ou, yo di w ou p ap ka pran l. Yo di w se aprè 22 jou pou grenn dola sa a moute sou kont ou. Fòk Bwa Kale a rive sou yo. Kote pa gen dola, Nèg yo di pa gen dola frèm Busta lè w gade Izo kòb ki nan men Izo yo plis ke milyon dola vèt wi lap fè show off wi kiyès ki ba li yo se Ariel Henry wi se Rosmila peti frè wi ki kòb li ye se kòb dyaspora voye pou fanmi l wi se kòb dyaspora voye pou fanmi l ki nan mizè ki nan mizè ap file avè l la wi yo pa ba li lo yo voye yo ba Izo jodi a m wè yon tweet Izo fè Izo di depi se moun ki apiye pou ak pwogram bwa kale a lap rive sou yo. Wap tandem frèm Mousta. Map tande w. Se nou menm nan diaspora pou kanpe wi pou batay sa pa kanpe ditou si batay la kanpe pa gen moun kap ka ret nan peyi ankò non se batay la pou kontinye depi batay la kanpe gade gade depi batay la kanpe diaspora pap janm ka antre nan peyi sa ankò mwen menm mwen gon petisyon m siyen avèk diaspora ayisyèn mwen yo bwa kale a dwe kontinye. Pou mwa jiyè pou tout dyaspora antre vin wè fanmi yo. Apati de mwa jiyè kap vin la pa dwe gen bandi nan peyi ankò, pa dwe gen gang nan peyi ankò, Ariel pa ka nan tèt peyi ankò, Andre Michel pa ka la ankò, Rosemila pa ka la ankò, tout gang sa yo dwe pase anba bwa kale. Jodi a, yo gen ti gwoup gang yo k anndan pouvwa a, k ap entimide m sou tout rezo sosyo. Yo pran foto m mete avèk Izo. Yo pran foto m mete a Vitelòm. Yo pran foto m mete avèk tout gang yo. Yo menm ki federe gang yo, epi yo pran foto m mete bò kote gang yo. Men se byen konte, mal kalkile, paske m gen yon ekip solid avè m ki se dyaspora ayisyèn nan ki bezwen tounen lakay. ki se Busta, ki se Fouco, ki se Infoberto, ki se Jimmy, ki se tout moun kap konsolide, ki kanpe, kap kont, kap defann pèp la, ki kanpe, ki di fòk Jovenel Moïse jwenn jistis, ki kanpe, ki di Arab fòk Ayiti delibere, ki di Arab libète ou lamò, fòk Ayiti delibere, fòk konstitisyon nou chanje, fòk gen eleksyon kredib, nou pa pral nan eleksyon avèk Ariel, men moun k avèm yo. Se moun sa yo k avè m wi. Egzakteman Arab la, nou wè sitiyasyon peyi a e nou wè kote ou te kanpe avèk plizyè manchèt lan men w epi ou mande pèp la fòk nou kenbe stil manchèt nou lan men nou pase Ayiti fòk sa chanje anndan peyi a men nou konstate tou Ariel ap met anpil presyon sou lapolis anndan peyi Dayiti pou pa kanpe avèk pèp lan paske yo pa vle ke yo rive sou Izo yo pa vle ke yo rive sou Ti Lapli pase se moun sa yo ke ki te mete Ariel Henry e nou wè o moman ke lapolis pèp la ap tonbe Ariel pa janm di anyen men o moman ke bandi ilegal li yo kòmanse tonbe se lè sa l parèt pou l pale pou l di non ebyen pèp la pa sipoze touche bandi yo kisa w kapab di de sa? Jodi a frè m Busta pa bliye jodi a fè jodi a 3 me jodi a fè 3 jodi a fè 1 an depi ameriken te vin estrade Yonyon lakay nou. Kiyès ki te kreye yon yon? Kiyès ki kreye yon yon? Michel Martelly. Michel Joseph Martelly ki se, nou konnen ki se papa yon yon. Lè yon yon rive, li di w tout sa l te konn fè yo, se pou Michel Martelly. Kote Michel Martelly kache? Ozetazini. Li di w se pou Reginald Boulos li t ap travay. Kote Reginald Boulos kache? Ozetazini. Li di w se pou Dimitri Vorbe li t ap travay. Kote Dimitri Vorbe kache? Ozetazini. Jodi a kisa n ap vin di m nan? Ariel Henry kiyès ki mete l? Martelly. Se kontinite Martelly t la. Se gang Ariel ap federe yon fason pou peyi a pa janm gen stabilite. Jodi a, Ariel Henry Martelly fòse Jovenel nome l. Kiyès ki pral touye Jovenel? Ariel Henry. Andre Michel, Don Kaka, Rosemila Petit Frè ki te manke asasine Jovenel Moïse nan Akayè. Jodi a men li menm. kap koupe rache, se li menm kap federe gang. Jodi a yo met tèt yo ansanm, yo di Jacques Lafontant pa pran nan entimidasyon Arab la, mete manda dèyè Arab la pou arete Arab la. Men map ret tann yo. Map konnen si m konn fè kidnapin pou yo. Map konnen si m konn al nan vòlè avèk yo. Map konnen kantite moun kap mouri nan katye popilè yo, si se mwen ki konn touye yo. Jodi a m di pèp la. Se manchèt ou ki make libète, egalite, fratènite, se li k ka delibere w. Pa kite pèsòn k ap entimide w. Jodi a se yon batay bwa kale e n ap mande Polis Nasyonal, nou wè pèp la te pèdi konfyans nan nou, nou wè kijan pèp la rete konsa li vin re gen konfyans nan nou. An n kontinye pote soutyen bay pèp la. Pèp la ap pote soutyen bay nou men afè moun ap vin di Lapolis retire kò yo nan kot pèp la, ke Lapolis rete avèk pèp la pou yo pa viktim nan batay bwa kale a. Bonswa pdg Busta John, bonswa madam Sarah kap swiv nou a distans e bonswa avèk chak grenn fidèl oditè, oditris Busta John TV a travè mond lan. Claude Joseph fè konnen si dirijan ki sòti se dirijan ki sòti nan eleksyon ki pou vin dirije peyi a pandan l di ede pare pou l patisipe nan eleksyon nan tout nivo men se pa avèk Gouvènman Ariel Henry an se avèk yon gouvènman ki enspire popilasyon ayisyèn nan konfyans. Se te okazyon pou Doktè Claude Joseph mande ak popilasyon an kenbe modòd Bwa Kale a paske lè n ap viktim dirijan nou yo pa janm di anyen pou nou. Se nou menm jodi a ki deside bay tèt nou jistis ebyen modòd Bwa Kale a li dwe kenbe sou tout. 10 depatman peyi a. Sepandan, Claude Joseph fè konnen popilasyon an lèn pran pou bandi pa neglije ba li sa l merite kòm santans li. Men, zam ki nan men l lan, lè nou fin pran l, remèt zam nan bay lapolis yon fason pou nou kapab rive Fini ak kesyon bandi an anndan peyi a nèt al kole. Popilasyon Aken an li menm, li mete dòmi nan je yon prezime bandi ki rele Valensky Joseph. Valens, Valenzy, Joseph li menm, se yon prezime bandi nan komin Aken, pi presizeman nan premyè seksyon Mafeyan ke popilasyon nan Aken an rive mete dòmi nan je l. Fòk nou di w, Prezime bandi sa li menm, li fè pati gwoup gang Gran Ravin nan k ap dirije pa Ti Lapli. Misye te al kache nan lokalite Maseyan nan Aken yon fason pou pèp Pòtoprens lan pa t pase Bwa Kale a sou li. Ebyen, misye ap kouri pou Bwa Kale Pòtoprens, misye al pran Bwa Kale pa l la nan komin Aken paske moun nan Aken pa vle misye alenfinitif jodi a. Mouvman Pwen Final denonse gouvènman Ariel Henry an aprè 21 mwa anndan peyi a ki pap regle anyen nan sosyete a. Se nan sans sa a ansanm dirijan Mouvman Pwen Final yo fè konnen 7 jiyè 2023 kap vini la a tout moun ta dwe pran lari. an mas pou al di avèk Ariel Henry remèt yo kle primati a paske li p ap regle anyen. Konesans sa a responsab mouvman Pwen Final yo konstate aprè asasina chèf leta nasyon an Jovenel Moïse, peyi a li menm li vin pi difisil, ensekirite a li vin pi ogmante, plis moun kidnape atravè peyi a, grangou, lavichè a li vin pi kat, li vin pi difisil pou popilasyon ayisyèn nan. Se nan sans sa a, responsab Mouvman Pwen Final yo egzije pou popilasyon an sòti le 7 jiyè k ap vini la a nan tout lari a yon manyè pou al di klèman ke avèk Ariel Henry li pa kapab dirije peyi a, ke li konprann ke li pa kapab dirije peyi a pou li remèt kle a paske jodi a pèp la li menm li bezwen yon lòt altènativ. Finalman, manda Madam Jennifer li rive nan bout li, yo oblije ranplase l pa Mesye Barry Junker, se li menm ki pran plas madam sa a nan tèt INL. Se nan sans sa a, otorite lapolis yo swete ke nouvo responsab INL la pral an mezi pou l kolabore avèk lapolis yon manyè pou kapab rive trake aksyon bandi yo anndan peyi a. Si popilasyon ayisyèn nan gen bwa kale ebyen Izo li menm malgre ke nan videyo a nou wè vizaj misye parèt atriste, nou wè vizaj misye parèt kòm yon mò an vakans ebyen misye li menm tou li lanse operasyon pa l ki rele Zam Pale. Zam Pale se nouvo mouvman Izo lanse anndan peyi Dayiti kote ke Izo menase moun Kabarè, moun Akayè, moun Sous Matla, li di moun sa yo klèman ke lap rive sou yo kòrèkteman avèk mouvman pal la ki rele Zam Pale a. Ebyen, banm di w Izo, sa gen plis pase 2 twa zan depi aprè lanmò Anèl Jozèf ke wap kòmande vilaj, Ou omwen ap fè zam pale chak jou Bondye mete. Ebyen jodi an se bwa kale a li menm ki egziste. Zam pale w la lap pale anndan vilaj de Dye. Zam pale w la lap pale nan twou kote w kache a. Jodi an zam pale a m rete kwè 5 nèg nan baz ou an ke w fè dènye videyo avèk mas nan vizaj ou an Tout otan lapli poko tonbe, ebyen jodi an lapli pèp la li menm li desann, lapli pèp la li menm lap tonbe byen fò sou tout bandi yo, jodi an popilasyon ayisyèn lan deside pou l trase yon egzanp sou nèg sa yo, se pou youn nan rezon kesyon zam falo la m pa rete kwè li pral kapab pote yon rezilta pou ou, paske jan bwa kale a ap entansifye la a kèlkeswa kote ou kache a yap gen pou rive sou ou. To ou ta, Lapolis Nasyonal Dayiti anonse ke yo arete yon prezime bandi ki rele Christian Saint-Fleur. Yo arete Christian Saint-Fleur nan riyèl Savann nan Pòtoprens. Lapolis fè konnen Christian Saint-Fleur se dèyè minisyon li te vini. pou baz li ki rele chèf pa gen tò nan Leyogàn. Nan sans sa, otorite polisyè yo fè konnen Christian Sainfleur ta deja twouve l nan nivo dcpj pou l kapab reponn kesyon lajistis. Responsab Fondasyon Je Klere yo nan kad yon rapò yo mete deyò anndan peyi a kritike ak tout fòs yo gouvènman Ariel Henry an li menm, ki pap regle anyen anndan peyi Dayiti. Diran 21 mwa Ariel Henry an, gen an total 2,845 moun ki mouri anba kout bal nan peyi a, san n pa bliye 16 masak ki rive fèt pandan 21 mwa Ariel Henry an. Nan 16 masak sa yo, gen an total 100 moun ki mouri sèlman la nan sous matla, pami yo 13 moun nan yon menm fanmi ki rele Joachin ke bandi sous matla dekapite. Pandan 21 mwa Ariel Henry an, 9 jounalis mouri nan egzèsis fonksyon yo. Pandan 21 mwa Ariel Henry an, 64 polisye gentan mouri nan egzèsis fonksyon yo. Se nan sans sa a, responsab FJKL yo mande avèk. otorite konsène yo avèk enstitisyon endepandant yo pou kapab batay pou tabli yon klima sekirite nan peyi a paske twòp san koule anndan peyi Dayiti diran dènye tan sa yo. Li prale dirèkteman nan kesyon ensekirite, Brutus Cayadó. ki se yon prezime bandi ki gen pou wè ak Vilaj de Dye, ki gen pou wè ak Gran Ravin, ebyen misye li menm lapolis arete misye byen bonè jodi a nan avni N pwolonje, pi presizeman Barya Jou nimewo 13. Fòk nou di w otorite polisyè yo fè konnen nan lane. 12 out 2000, yo te arete Gallardo paske misye li menm li te deja enplike nan plizyè baz bandi atravè rejyon metwopolitèn nan. Gallardo Brutus li spesyalize l nan fè tatouwaj vwa pou gang yo ou di mwens pou madan gang yo. Se nan sans sa a otorite lapolis yo fè konnen yo oblije. arete Gallardo byen bonè maten an paske misye li menm li spesyalize l nan al fè tatouwaj pou moun nan katye popilè, pi presizeman madan bandi yo. Si Bwa Kale a li menm li ap kontinye nan vil pwovens yo, ebyen byen bonè maten an nan Mayi Gate, moun Mayi Gate pase Bwa Kale Si yon jèn gason li menm ki te vin vòlè yon telefòn, ebyen jèn gason sa a li te moute yon kamyonèt nan nivo kafou ayopò ki te prale nan Mayigate. Lòske li rive nan mitan wout li rale zam li sou moun yo ki nan kamyonèt la, ebyen li. Oh mwen fouye tout moun ki anndan machin nan aprè ke moun yo kite misye fin fouye tout moun ki anndan machin nan lè misye konnen ke li pral desann san kè sote moun yo plonje sou misye anndan kamyonèt la epi yo sezi zam ki te nan men misye a yo pase misye bwa kale a kote ke misye li menm li te la li pa la ankò e yo pase l tou anba plizyè sann kawoutchou. Wala pdg Busta John mwen te konn ka tou antre nan fil kòmantè yo. Yes ben pa anpil pa anpil paske nou wè izo ki parèt ki pa ki jis lan son pawòl men sa son pawòl paske misye pè lan mouvman paske gen anpil nèg izo ki tonbe lan moman iv jis izo moun ki te avèk izo yo Ebyen nèg yo anndan peyi a pèdi anpil sòlda yo pa gen sòlda sa kew wè izo di a se pa bon pawòl se pè a k rive kay izo e si pè a pat rive kay izo sap fèl pat desann se pè a k rive kay izo sa w panse de sa. Gonz ou la wi bon e pou mwen menm selon sa mwen aprann E selon konsta m fè, deklarasyon Izo a, teknikman, se paske Izo an feblès. Lè n di Izo an feblès, nou di anbasad amerikèn an feblès, paske yo wè se pèp la ki pran direksyon pou yo chanje kondisyon ensekirite k ap ki etabli sou tout teritwa a. Jodi a nou kapab konprann otomatikman operasyon Bwa Kale a ki gen kòm fòmil pèp plis polis ki egal a Bwa Kale, lòske pèp la kòmanse aplike l, nou wè kè anbasadè meriken sote. Nou wè kè, m kapab di Ariel Henry, gouvènman an swa kè yo sote. Se sa k fè ou kapab wè ke anbasadè meriken Li bay, ou di mwen si pase lòd avèk CSPN nan ki gen nan tèt li Ariel Henry pou ke yo fè polisye yo sispann akonpanye pèp la. Ebyen machin kap alimante ensekirite a, machin m kapab di kap pwograme kidnapin nan, yo wè yo an feblès, yo pèdi anpil sòlda toupatou sou teritwa nasyonal la. Ebyen yo di izo sot nan silans ou fè yon deklarasyon pou mete ti rès gang a sapat pèp la poko jwenn yo pou mete yo an konfyans dayè nou konnen pandan premye jou bwa kale a kote ti lapli manno te chwazi voye lòt sòlda lòske yo t wè tout sòlda yo ap mouri gen anpil sòlda ki di non yo pa prale espesyalman manno nimewo 1. Gang vilaj de Dye a paske se izo ki nimewo 2 manno ki nimewo 1 an li touye plizyè sòlda ki pat vle pran lari paske yo konn depi yo met tèt yo deyò pèp la ap ba yo bwa kale ebyen jodi an kapab wè izo avèk tout awogans site l li pèmèt li li menase anpil moun m kapab di kap viv nan katye popilè yo men jodi a sèl sa m konnen. Pèp la gen yon sèl posiblite devan l, se kontinye. Paske si pèp la fè bak nan aplikasyon Bwa Kale a, pèp la pral viktim pi devan. Kòm Izo li menm, se nan yon tou l kache, l ap voye slogan, l ap menase moun, men li poukisa li menm tou, li pa ka met tèt li deyò? Li konnen si l met tèt li deyò, pèp la ap ba li Bwa Kale. Li konnen si l pran lari, li p ap tounen ankò, ebyen l ap bay sòlda l yo garanti pou ke yo met tèt yo deyò pou ke y al pran Bwa Kale a. Men, fòk pèp la konnen, operasyon Bwa Kale a, li gen plizyè etap. Pandan n ap sakaje, n ap bay Bwa Kale avèk Gran Rasa a pat yo, pandan n ap bay Izo, Vitelòm Senjou, e Lanmò Senjou, Vitelòm Inosan, Stilapli, Boubòy, Kilik, Kempès, elatriye, fòk nou kontinye pase pran klas politik yo tou, paske nèg sa yo se yo menm ki motè k ap reflechi ti kouzen Izo, men kilè pou l fè yon deklarasyon, men kilè l pa fè yon deklarasyon. Jodi a, selon tout sa k planifye la, li difisil pou wikenn nan pase pou sòlda Izo yo Pa met kò nan lari pou y al atake pou yo al atake mas moun k ap bay bwa kale nan peyi Dayiti. E fè sèten, selon tout enfòmasyon mwen genyen, Izo deja an plizyè reyinyon avèk lòt gwoup ame yo. Konparativman avèk wo eta majò lapolis la, chak fwa polisye yo deside pou yo atake Vilaj de Dye, pou yo atake Izo, wo kòmandan lapolis la li di nèg yo poko. Poko tann modòd yo nan reyinyon yo pas yap ganye di tan pou izo ka di tan rekipere minisyon pou kontinye atake moun sous matla atake moun kabarè atake moun solino atake moun kanapevè atake moun debisi atake moun jivena elatriye sa vle di sa kap fèt la son bagay ki sòti depi nan anbasad amerikèn son bagay ki sòti depi Nan CSPN nan, se bagay ki sòti depi kay Boulos, depi kay Dimitri, yon fason pou polis yo pa akonpanye pèp la. Men, malgre tout bon polisye yo, nou pa gen lòt chwa, kontinye maryaj pèp-polis la se sèl sous, se sèl mwayen. pou li sispann ensekirite peyi Dayiti. Dayè, tout polisye konnen l, aktyèlman la, wo eta majò lapolis la, espesyalman Frantz Elbé, li konvoke tout komisè, komisè Pòtoprens, komisè Petyonvil, komisè Dèlma, li di met tout an reyinyon yon fason pou izo kab jwenn espas pou atake popilasyon an. Men enpèsèten sa, m ta di, sa izo. Frantz Elbé, prepare pou manman l, se grann li l ap rive. Pèp la p ap konnen entimidasyon, operasyon bwa kale a ap kontinye yon fason pou n derasine gang anndan peyi a. Ijis. Efektivman gen, jan ke ou di l lan, jodi an tout moun wè aklè ke chèf gang Vilaj de Dye a, Izo, misye twouve l nan gran difikilte. Youn nan rezon m pral di m sou twouve l nan gran difikilte, anpil fwa lè misye te konn ap met videyo nan lari, li te konn gen yon pakèt moun bò kote l, yo pa konn gen mas nan vizaj li. Dènye videyo misye mete a la, li gen sèlman 5 grenn nèg avè l ki gen mas. Kesyon tout moun ap poze, kote lòt sòlda ki konn a misye yo? Lè misye ap choute videyo anndan an, valè moun nou konn wè ki konn a misye nan videyo sa yo, ki kote moun sa yo pase? Fòk nou ka poze tèt nou kesyon tou, poukisa dwòn lapolis la li menm, nan imaj ke l prezante avèk nou an, tout espas anndan Vilaj de Dye vid. E pou jodi an, sè si ke Izo li menm, li santi ke mouvman k ap vin la a, l ap gen pou rive sou li to ou ta. Jodi an, bout videyo ke misye ap pran pòz sòsi mete deyò la a, Son pè ki enstale lakay misye, misye oblije ap moutre moun yo ke l pa pè, l ap voye yon sinyal ba yo kòmkwa pou l enstale pè la lakay moun sa yo. Se pou youn nan rezon m pral di klè, moun Kabarè, moun Akayè, moun Sous Matla, moun Kanaran, kenbe barikad nou yon jan pi fèm, kenbe manchèt nou, kenbe wòch nou. Paske se sèl sa ki ka omwen pote solisyon pou nou kont nèg sa yo. Pa bliye, yo pa pran nan bal, yo pa pran nan tout sòt de bagay, yo gen tout vye pwen sou yo. Epi jodi a, nan wòch la, pa gen pwen pou wòch la. Nan bal la, nan katchapika a, nan manchèt la, pa gen pwen pou sa yo. Jodi a, se sa k ka pote rezilta pou nou. Se sa k lakoz ke y ap voye mesaj sa ba nou, nan sousi pou kapab fè nou pè, pou nou antre lakay nou, pou yo vin teworize nou plis. ke jan yo te konn ap fè l lontan an. Ebyen jodi a se nou menm ki pou moutre misye klèman ke sa k te konn pase nan lawouze a li pa p pase lè lapli ap tonbe paske jodi a lapli pèp la li menm li ap tonbe tout kote nan tout 10 depatman peyi a. Jodi a se nou menm ki kòmanse pote repons adekwat la ba yo, fòk nou kontinye pote repons adekwat la ba yo. Timoun kanapevè te di y ap pè bandi. Jodia sak rive la li pa tap rive. Si moun nan Debussy, nan Pako, nan Petyonvil te di yap pè bandi, sak rive a sak rive a jodia li pa tap rive. Jodia nou konnen nèg ki bandi yo, yo gen gwo zam nan men yo. Yo gen tout sòt de materyèl nan men yo pou yo kapab etenn souf nou kòm pèp. Ebyen jodia nou menm nap mete nou an mòd vijilans epi. Nan zòn pa nou an, nou pi fò, nou pi plis, e n konn zòn nou pi byen ke nèg sa yo. Sa vle di, mete nou a kouvè nan zòn nou, kit ou fin antre nan zòn nan byen antre, epi nou menm, nou mete w anwo pou n pouse yo Bwa Kale a.